Medam e mesye, zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo ankò yn fwa nou kontan antre lakay ou pou nou pote video sa pou ou. Avan menm nou antre pi lwen, avan menm doke nou touche gwo enfòmasyon sa yo, e n ap pwofite di mèsi ak tout zanmi nou yo, tout sila yo, tout konpatriyòt de patou atravè mond lan, Ayiti presizeman. Ebyen medam e mesye, gwo nouvèl nou pote pou ou la, dayè nou gen videyo, nou gen imaj, nou gen son, nou pral fè w viv kisa ki pase jodi a nan komisarya Petyonvil la, Fantom 509, Yanick S pnh 17, retounen sou beton an aprè gwo masak ke Vitelòm ak tout lame l la fè sou lapolis, anviwon 4 polisye mouri, youn disparèt, yon lòt menm te byen mal lopital, enben nan moman n ap pale la a Yanick Joseph anndan. Komisarya Petyonvil la akonpanye de divès polisyè, gen moun ki di se fantom 509 ki pral retounen e son nan rezon ki fè w wè jodi a la Yanick pote solidarite l avèk polis Petyonvil yo medam e mesye antouka e donke se li n ap gade la Yanick Joseph SPNH 17 nou sonje ki kantite lòbèy ke fantom 509 fè nan peyi sa a. E doki se André Michel, e Nenel Cassy, e Vitelhomme ki yo menm te fonde ak Léon Charles tou e Yanick Joseph fò nou pa bliye sa, Abelson Gwo Nèg, lòt polisye ki te mouri asasine a, enben se yo ki te mete tèt yo ansanm pou yo te fè Fantom 509 ki te boule, kraze tout sa leta genyen nan peyi a, sa yo rele machin nan menm Fantom 509 pat vle wè sa, nou sonje tout detay, enben jodi a Yanick Joseph reparèt nou pral envitew gade e tande. Bonne écoute. Nap tounen pou yon pwochèn video. Mwen tande doleyans yo, mwen pa dòmi sou doleyans yo. Donk, map toujou la, itilize ora m pou m kapab pale avèk polisye yo, pale avèk moun ki dwe tande polisye yo. Paske polisye yo trè vilnerab. Yo lage polisye yo nan savann san akonpanyeman. Polisye yo santi yo pou kont yo. Polisye yo pa santi yo an konfyans. Paske lè gen yon chèf de twoup, fòk polisye a li menm li santi ke li an konfyans avèk moun ki responsab li a. Donk jodi an, ba kad lapolis lan pa gen konfyans sa jodi an. E nou menm anndan enstitisyon an, asavwa polisye yo, Yo sipoze sere lè ran pou yo bay pinga pou yo di nou menm nou pap mouri nenpòt kòman ankò. Donk mwen vrèman se apresye sa paske yo vrèman mande pou mwen donk mwen vini mwen sepatize ansanm avèk yo e m konprann fristrasyon yo, mwen konprann detrès yo donk antanke yon manman pou yo m pa ta ka rete endiferan san ke m pa ta ka rete endiferan san ke mwen pa vin jwenn yo paske yo ouvri bra yo ban mwen mwen te oblije fè lè nesesè. pou m kapab rejwenn li. Se pa premye fwa polisye ap tonbe pa bal. Jodi a, polisye yo ki nan lari a, asavwa bakat lapolis lan, moral yo a 1. M ap repete l. Polisye yo ki nan lari a, moral yo a 1. Donk si moral yon polisye ki pote zam a 1, sa vle di atann nou a nenpòt ki evantyèl. Peyi a dwe atann yo a nenpòt ki evantyèl. Se pa mwen ki di l, selon sosyològ yo, selon psikològ yo, moral polisye yo a 1. Sa vle di tout kondisyon reyini pou polisye yo menm yo komèt de zeka anndan enstitisyon an. Jodi an, m ap kite lapolis lan sou nòt sa a. Depi w ap panse a moun k ap gen pou jije w, Wazi, Ou pap janm twouve w nan obligasyon pou w repouse aksyon malonèt ke w ap sibi yo. Donk polisye yo dwe konprann jwèt tout ti vis, jwèt mèt dam ke moun ki gen vis ap jwe ansanm avèk yo. Paske fòs la se yo, se yo menm ki fòs la, E pa gen moun ki ka kanpe devan fòs la. Donk mwen vle ke chak grenn polisye ki nan lari an mete sa nan tèt yo. Jodi an, yo pa pou kont yo. Mwen menm pèsonèlman, mwen la, antanke premye kòdonatris jeneral premye sendika anndan lapolis lan, jodi an, mwen te pase wè tout polisye nan komisarya Petyonvil. E m trè kontan pou akèy chalere ke yo ban mwen. E m santi m vrèman fyè e m ap toujou bò kote yo. san mank. Mèsi papa. Ou enkyè pa rapò ak sa a? Mèsi. Trè enkyè. Jodi a m panse se yon jès senbolik. Se chak grenn polisye ki vivan ki ta sipoze rann yo nan komisarya Petyonvil maten an la. Non sèlman vin la pou pote solidarite yo. avèk paran polisye ki travèse yo e pote solidarite yo tou avèk polisye ki te konn viv chak jou, ki te konn ap travay avèk polisye ki disparèt la yo, polisye ki pote disparisyon e polisye ki asasinen nan move kondisyon ke nou tout konnen. Jodi a m panse se yon moman pou tout polisye ta ini yo, pou tout polisye ta mete tèt yo ansanm pou yo bay yon repons. avèk sa kap fèt la. Sinon, si nou rete konsa, nap swiv, nap tann se moun ki pou deside pou nou, nou tout ap disparèt. E se si gang yo pwisan, yap vale teren, e yo gen mèt. E nou menm, si nou ret ap gade yo, si nou pa pran desten nou an men, antanke moun ki la pou sove lavi, pou sovgade byen, sovgade vi, e vi pa nou, si nou pa pran desidan, si nou pa pran desizyon nou an men, kiyès kap pwoteje l pou nou? Donk mwen se jodi an, li lè li tan pou tout polisye pran konsyans, pou yo kwè se yo menm ki pou fè otopwoteksyon. Mèsi. Mesye, pou listwa e pou laverite kòmandan, èske operasyon an te planifye? Operasyon vyen janvye a? Bon, m pap opine sou sa. M pap opine sou sa, paske frè yo travèse deja. Kèlkeswa sa yon moun ta ka di la, byen ou mal, nou menm nou pa ka krache sou kadav yon moun. Verite a ewo eta majò a ka ba li. Verite a ewo eta majò a ka ba li. Paske lè operasyon ap planifye, nou menm polisye nou pa p konnen l. Se brifing yo yo fè nan moman menm ke nou pral nan operasyon an. Donk si operasyon te planifye ou l pa t planifye, se wo eta majò a avèk CP a laden, avèk DDO 1 ki konnen kòman yo pral eksplike popilasyon an avèk laprès sila yo ki pa gen vwa lè sa w fè w pase kòm pòtepawòl e kòm vwa de san vwa ou se pòtpawòl òfelen yo pòv yo sila yo ki pa gen moun ou konprann sa m di w se sa yo rele mas midya medya de mas se sa m ta aprann an kominikasyon donk jodi a done yo chanje Sètèn fwa, kestyon medya de mas la, sa pa egziste, paske se travay k ap fèt pou pwoteje lè grandon, lè grandon, ou konprann sa m di w, e sa fè pou anpil nèg pa kontan, yo fache, etsetera, lòske n denonse de nèg k ap fè malere sibi abi. E donk se sa k rive, nèg k ap fè ke yo sibi yon pakèt bagay, malere ka yo ap fè abi, anpil nèg panike lè w ap fè malere abi, donk sa yon ti kras deranje nèg. Ou konprann sa m di nou? Donk otan de fwa n ap fè malere soufri, mwen menm TT ki gen mikwo pa m nan, m pa la, ou konprann, pou m fè vant ozanchè, pou m defann lè pli kapab, men m ap defann lè pli Povra! Se sa ma misyon, se sa ma responsabilite kòm etan sitwayen. Je yn responsabilite sitwayèn, m sipoze defann sila yo ki pi pòv, sila yo ki pi ba nan sosyete a, ke moun bliye, ke moun inyore. Ou wè la m sot nan Shelson, ou wè la dè nèg, e pa de nèg k ap takle m la, m tande tout, m sezi bagay sa. Ou wè, yo pral takle m toujou paske. Non sal gen dwa pa grav, gon ti jèn la, m te di n sa deja, misye gen 5 an fèmen nan prizon, alòske misye pa konn anyen nan sa yo reproche l la non. Se frè misye t pou, menm bagay madan Kamo a, se frè misye t poze yon aksyon, frè misye a kouri l sanble l lage pye l kay vwazen, epi yo pa jwenn frè a yo arete misye nan plas frè a. M ta renmen tout avoka, jurist, di m ki kote sa ekri nan konstitisyon peyi an arete moun nan plas lòt moun. Misye gen 5 ans l fèmen dèyè bawo. Kounya alò pou mal si mal defann malere sa jodi an hein kounya on nèg pral pran mikwo pou tonbe krache sou travay mwen. Mwen menm m la pou m defann malere. Ou janm tande nèg sa ap defann malere nan mikwo yo. Yo pa gen tan. Gen twòp dosye pou yo pale. Ou konprann sa m di w. Difisil. Salomon misye gen 5 ans l fè men nan prizon l poko janm pase devan jij sa pa entèrese nèg nan mikro an ayiti e koum vin avèl anpil nèg pral pran frem ladanl fè boz fè bòz politik pandan ti malere ap soufri dèyè baro pandan 5 lane yo aretel nan plas on frèl san kel pat menm Konn anyen nan sak pase a. Son peyi difisil ou tande sa kolenbyè Richard. Ann kontinye fè mikro n ede la repiblik ok tande byen wi men sak kraz ayiti map tande jodi an maten an m tap tande jounal karayib lan. men m te branche an reta, se yon moun ki tag mwen, La Souriante m kwè, m kwè li te tag mwen maten an, epi m al tande, epi kiyès m jwenn k ap pale, se Ralph Théano ki ta sanble ap denonse yon òganizasyon lotbò a ki ap defann timoun etc. Epi m reflechi anpil, m di wè peyi sa, se yon peyi ki depase difisil, M di men nou poko ap soti kote n ye an. Paske Ralph te, ou wè nèg sa yo, mwen m pa ba w manti, m pa ba yo mikwo. Menm dwa de repons m pa ba yo lè yo pral di non TT, non kòm jounalis, non. Paske nèg sa yo fè m mal. M pa moun Jeremi men m son sitwayen, m son Ayisyen. Se menm Ralph sa a ki dechalbore on bò nan lajan Petro Caribe a wi. Sou pretèks ke l gen fim li pral fè wout, nèg yo pran lajan. Se kòb sa nèg yo pran al fè radyo lòt bò a wi. RTA, RTA FM. Se yon radyo misye monte, se yon bagay tranzaksyon nèt wi. Jeneratris ki alimante radyo a l pa pou misye non. Se jeneratris OPC li ye wi. Ou wè sa k pase? M pa fè entèvyou a nèg sa yo men pafwa m ta renmen sa vèb yo pale nan yon sans. Paske pafwa joudalis yo, yo manke kèk ti detay etsetera. Menm jeneratris ki alimante radyo misye a, se pa pou li li ye non.